Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo Nou vreman tris pou nou antre lakay ou E fok nou diw ke nan moman nap pale la a pnh la an dèy ankò yn fwa E se Izo ak tout lame 5 segond lan Ebek yo menm refrape jodia la a kote gen polisye ki mouri e sak pi rèd la nèg yo pran kadav sa yo yo antre nan vilaj dedye avek yo jan ke yo abitye fè nou sonje 5 swat yo anben kote nèg vilaj dedye te fin nan touye yo imilye yo rache yo mete nan bouwèt. e fè videyo lage sou tout rezo sosyo, lè sa se Léon Charles ki tap dirije e sa pat fè misye anyen okontrè se se antant li tal fè avèk Izo poul te ka rekipere de twa cha oubyen on cha oubyen de cha ki yo menm Izo te sezi men kò polisye yo misye pat tan e doke kyè pou yo e jodia la a men kisa Izo refè la a enben eske Frantz Elbe ap rete gade menm jan avèk Leon Charles oubyen tou eske demen maten la a misye ap anvayi vil ay de Dye nou pa kwè sa enben nou pral envite w gen tout detay anndan videyo sa a medam e mesye rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen. E m ap di menm bagay ke m te di pou polisye swat ki te mouri anndan vilaj la. Nèg vilaj la atake yon patwouy polis jodi a, yo touye yon polisye, epi yo blese youn. Polisye k mouri an, Se yon polisye 25 yèm pwomosyon nan polis nasyonal Dayiti a ok epi misye e misye rele e Dodley Lafon ok misye son ajan de. Sak di an se ke bandi yo pran kadav misye yo rantre nan vilaj avèl. Bandi yo pran kadav misye polisye a yo rantre nan vilaj avèl. Kadav sa kantre nan antre anndan l tou pèdi. Bon m eseye gade m wè konbe kadav kantre. Nèg pran 2 polisye yal avè yo. Enspektè yo te pran nan legliz la, lanmò san jou. 5 polisye ki mouri nan vilaj yo. 3 polisye nèg fe sa yo pran yo koupe tèt yo. Yon polisye udmo ki te mouri matisan, nou te sonje sa anba yon lapwi, nou tout moun ap gade kadav jèn gason sa ak atè a e ke fanmi l pa janm jwenn li e. Polisye sa dodle ke nèg yo pran kadav li antre avèl nan vil la. Mwad janvye, 17 janvye, 3 polisye gentan pèdi lavi yo. Banm eksplike pou la jenès ki pat konprann kouman sa te konn fèt sou lame dayiti. Eseye gade pou wè kote ou kote nou ka jwenn. Aswè a map pale avèk Bertho Dorcé a 9 è. Ansyen minis jistis peyi Dayiti. M pral fè yon pale avèk li nan Boukante la parole a nevè. Epi, epi, nou pral byen koze ansanm a misye. Bon, jodi an. Nou pèdi on polisye. Gen youn ki pran bal. Sa vle di depi ane a kòmanse, jodi a 17 sèlman, 17 janvye, 3 polisye gentan mouri. Mwen sonje ke nou boukle ane 2022 a. avèk 52 polisye k pèdi lavi yo. Sèlman 17 janvye, 3 polisye gentan, bandi gentan touye 3 polisye. E banm mande yon moun k ap viv aletranje. Etazini Damerik Kite m pran Etazini Damerik paske gen de bagay m pa tande k rive nan lòt peyi tankou Kanada, Chili Dènyèman sot gen yon masak ke ekip ekip Pablo fè sou Lapolis meksikèn Men m pa konn tande bagay sa twòp nan peyi Kanada Etazini Damerik Eske sa rive deja Etazini pou yon gwoup nèg ki deside ap tiye polisye konsa? E ki reyaksyon lapolis? Eske yon moun Etazini ka mete m yon konpatriyòt k ap viv Etazini ka eksplike nou sa? Etazini damerik yon gwoup nèg, yon gwoup bandi ame oubyen de twa brigan, ouligan deside touye polisye. Eske sa te rive yon lè? E si sa te rive on lè, kite reyaksyon lapolis, eh nou konn nimewo a deja, 37 11 87 34 nou ka rele dirèk ou pa whatsapp, pou ke m ta renmen de twa moun kap viv Etazini Damerik notamman eksplike n sa, paske isit genlè gon bagay ke nou bliye. Genlè nèg ki nan leta a gon bagay yo pa konprann. E vous savez que la question que je me pose mwen menm eske nèg yo konsyan de yon bandi ki deside touye yon polisye? Eske nou konsyan, eske nou konprann sa sa vle di? Eske nou konsyan de sa tou? Lè yon nèg prezante tèt li kòm bandi epi l deside l di m ap touye yon polisye, èske nèg ki nan Leta konprann sa sa vle di? Nou gen yon zanmi ki aletranje, ann eseye fè yon ti pale a misye. Etienne, kòman w ye? Alo Etienne? Guerrier, alo? Wi, kòman w ye? Monchè toujou gen bandi nan tout peyi gen bandi. Etienne Etienne ou pa dim bonswa non m mande w koman w ye ou pa dim anyen mon chè. Mesye Guerrier kijan w ye atis. Trè byen atis pa m. Ebyen ok sorry ann kontinye. Toujou gen bandi nan tout peyi. On bandi ka deside tire sou lapolis tire on polisye men se pa bagay. Se pa bagay ke yo pral gade a la lejè. Se yon bagay nan mwens ke 24 è tan yo sipoze jwenn bandi yo. Ou konprann? So se pa yon bagay ke. Mwen kontan fè ti koze sa avèk ou. Dayè, antouka sa se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. Nou gen yon zanmi an liy n ap pran l la. Alo, bonswa. Wi, alo, bonswa. Kouman ou ye? N ap koute ou. Wi pou kenbe la pawòl. Wi nap kote w. Monchè zanmi pam pwendvi m se sou dosye emisyon an. Humm zanmi sa yon ti jan pa pa fin misye genlè pa fin twò kòrèk bon mwen menm panse ke jodi a. E pandan bandi yo te atake yo, alòs nan e li fè konnen Jonathan Jolicoeur, vennsetyèm pwomosyon e ki mouri pandan atak sa a, alòske Djoudelé Lafont, vennsenkyèm pwomosyon e lòt polisye a e ki te chofè machin lan mouri e bandi yo pati ak kò l. E sa pase anba lavil la, n ap tande presizyon. Lionel Lazarre, pòtpawòl sendika sa a. Pandan jounen an onivo Synapoha a, nou te aprann ke genyen yon bakòp polis ki kantone nan, se de polisye ki kantone nan sou komisarya kafeterya a. Nan ri Charewon an genyen bandi ki atake mesye yo. Yo te yo 2 andedan machin nan, se Jolikè Jonathan, 27 tyèm pwomosyon ajan 1. epi tou gen Dudley Lafon 25 kièm pwomosyon ajan 2 ebyen se 2 mesye sa yo ki te nan nan machin nan lè bandi atake yo gen youn nan yo ki se Jolikè Jonathan ki li menm gentan ouvri pòt la li kouri malgre ke nèg yo krible machin nan avèk bal li gentan kouri epi tou genyen Dudley Lafon 25 kièm pwomosyon ki se li menm ki te chofè a. Selon enfòmasyon ke nou gen onivo Synapoh a, mesye yo ta pati ansanm avèk li, ta pran yo al ansanm avèk li, malgre ke yo te pran machin nan, yo pran machin nan, lè yo rive nan zòn bò edh machin nan debwate, yo kite machin nan, yo ta pran kò polisye a yo. ale ansanm avèk li. Se enfòmasyon sa yo ke nou dispoze o nivo Sinavo a pou le moman. Vwala, sa pase nan zòn ri Charewon kote patwouy polisye sa te ye dapre dènye enfòmasyon yo. E fòk nou di w fowòm Davos la li lou.